30 dola bout la vann 230 dola ou menm pou vann li sou bay a 40 dola ou tap tande ou pa ka vann li 40 dola ou l oblije rete nan moun lè yon kliyan pase koun ya lè l rive anba si l wè tout bon nan ou vwe si bondye touche kèl li gen dwa vin fè w vann yon grenn Kindègade, fò w peye. Bagay fakilte, bagay manman w ak papa w pa t fè pou ou. O! Papa! Moun sa yo, fò w peye fakilte, fò w peye lekòl. Anben, jounen jodi a, si w leve lematen, ou pa bay timoun nan san goud, e mechan w mechan. Fas avèk sitiyasyon sa, dola k ap monte, lekòl pral ouvri, kòman w pare manman Sila? Mwen m pa konn afè dola, frè m. Mwen, yon bagay m poko janm wè devan je m. Pou jis san malay kote wè mwen. Malgre yap fèm peye li map peyel mpa konnenl bon men pi gwo pwoblèm nan wap peye wap peye konsekans dola ou pa konn dola se sat pi rèd la wap peye konsekans dola ou pa konn dola mechan sa kap fè peyi a travay sa li gen poul peye sa de pitit an pitit. Moun ki konn dola a lap peye l ou menm ki pa konn sa t rele dola a wap peye bon sa w bon ou menm ki pa konnen l nan men moun moun kap fè peyi a sa l gen pou l peye l pi mal aa ou vè oo humm nou mele bon aprè w fin fè nou pale la bon yap vin moute yo pi rèd toujou e ou fò aa. L oblije pa lè l vin nan mache l pa wè sa l ka manje avè l ba yo se tèlman egzajere men ti men ti men sak diri mahame prèske pa sa a 800 dola ti mamit diri mahame ap vann 20 dola. Se premye fwa wap viv yon sitiyasyon konsa man? Premye fwa. Bagay yo dejenere. Oparavan kòman sa te ye? Bon bagay yo pat janm rive nan tarif sa bon e 7 fra si bagay yo rive nan pri sa wi menm si bagay yo konn moute omwen men kounya bagay yo te dejenere. Ou vann aransò tou konbyen ou vann aransò? Aransò? Bon kounye yon grenn aransò e 40 dola wi yo mande pou yon grenn aransò. M pa vann aransò men m konn vann li kounye a m pa genyen men yon grenn aransò kounye a e 40 dola wi. Yon kès aransò mwen m sonje a sèt epòk m konn pral Malpas kès aransò t konn ap vann 300 dola, 350 dola kounye a kès aransò a vann 2400 dola, kès lori a vann 4000. 500 dola. Manmi, nou konnen apre pwa nwa moun yo konsome pwa Miami anpil, di nou se konbyen kòb yon moun kab achte yon ti manmi pwa Miami? Kounye a sak pwa Miami vann, yon bagay ki vann ap vann 800 dola, l vann sak la vann 2000, menm sa a m sot achte la a, 2500 dola. 2500 dola sak la. Fas avèk sitiyasyon sa, ki sa ke ou mande leta pou ta fè pou abese pri yo? Anmwe bon mezanmi malere ap soufri pou leta fè yon jan pou l amelyore bagay ey kliyan ou pa gen mori banm pou 25 dola pou 25 dola pou yal fè yon ti sòs kounya m pap ka achte pou 25 dola pou nou fè yon ti sòs mwen avèk 3 ti 3 moun. Apre sa 25 la ed antil zlez mouri wi si telman lavi a chè leta pou leta degaje e lajan pou desann ou pa konnen de tout otan lajan ameriken ap pote pwodwi yap pote kounye yon moun nan lari a la si w gen 100 dola e preske 3 mil dola wi li lajan ap moute pwodwi yo menm ap moute ti ma ma sak farin frans kounye a. Tankou ti bòl bè sa manmiche konbyen l vann? 50 dola, 250 goud. Konbyen l te vann oparvan? 10 dola. Li te vin moute 12, li vin moute 15. Li te, otrefwa la, li te 20 dola. Kounye a, jan sitiyasyon mal pase yo ye a, lè moun yo al achte l, pwodui yo moute. Wout pou yo peye. Wout pou yo peye. Tout bagay pou yo peye. Kounye a, menm men ti bòl la vann 250 goud. Konsome espageti anpil. José la, konbyen kòb yon moun kapab bezwen pou l achte yon grenn espageti? 18 dola. Oparavan konbyen l te konn vann? Oparavan l te konn vann 15. Nou wè gen plizyè espageti la, èske chak konpri gen, nou konnen gen. Gen klasiko, oza, pasta mama, tout, tout e 18 dola kounye a. Klasiko a omwen ou ka jwenn li 17 dola. Nap pale ann fon ti pale sou galon lwil mazola avèk larisol la se konbyen kob yon moun kapab bezwen poul achte yon ti galon lwil nan moman sa. 70 dola. Pou achte yon galon lwil? Non se 70. Ti piti a oubyen gwo galon an? Wa e nenpot 300 konbyen. 350. Ou son jèn gason ke wap vann nan mache a ki enkyetid ke w genyen pa rapò avèk pri pwodwi yo kap monte chak jou? Ah ou konnen emal yap fèt. Moun yo pè pran lari, nou menm tou chak moun ap sibi kidnapin pa yo nan sans pa yo. Nou menm machann yo tou nou nan kidnapin pa nou paske nou se kidnapin lib nou ye paske moun yo pa soti, yo pè pran lari, yo pa vin achte, bon nou chita la se gade n ap gade moun k ap pase, k ap desann, sa ki, sa k pa fè a. Men si te pou pwodui yo, pwodui yo moute tèt nèg. Pwodwi yo tèt nèg nou pa ka achte anyen Hey! Nou pa ka achte anyen Bay yo chè nan men nou Bon se te pou afè lekòl la menm bon nou poko konnen Nou poko konnen ki jan bagay la ap ye Pase tout bagay yo difisil nan men nou Bon mwen menm Tout sa yo te gen komès Tout sa yo a te gen komès Si tèlman bagay yo vin melanje nan men nou M vin oblije m fè sa a. Prezante n kèk pwodwi oparavan ke w te konn achte, kounye la ki vin pi rèd nan lavi w. Sa a nou te konn achte l 60 dola, brat la, kounye a l moute 1000 goud. 1000 goud. Sa a nou te konn achte l 10 dola, 15 dola, kounye a l moute 60 dola. Sa a, 60 dola. Tout magi, bon, kriyolito, nou te konn ap achte. 50 dola kounye a men moute 280 dola nou pa ka achte yo 280 dola sa a menm sa a te konn ap vann 70 dola 80 dola bokit la kounye a l vann 250 dola 250 tout moute bon pwodwi malpas yo menm sa a kounye a li preske nan 250 dola se 60 dola 40 dola nou te konn achte ti bwat la kounye a la l moute 250 dola tout chè. Jiwòf! Mamit jiwòf nou te konn peye l 1000 goud. Kounye la mamit jiwòf moute 1200 dola. Bon men ti bagay sa e 25 goud nou te konn vann li kounye a l monte 50 goud sou jiwòf la. 50 goud. Men ti pake bagay nou mare 25 goud. Men yo. Ti pake jiwòf 25 goud. Sa a te konn men. E gen moun ki vann li 8 dola. Wi gen youn ki pi bèl ke li, li vann 10 dola. Sa sendomeng lan 10 dola. Lay la. Men li. Nou te konn ache'l 150 dola. Kounya li moute 700 dola. Lay la. Men li. Li preske vann mil dola. Lay vyolet la. Mil dola. Li preske vann mil dola. On ti bay ki rete pou l vann mil dola. E diri a konbyen li? Bon diri a konm pa fe domen diri a men m tande. Pase nou preske achte ti doum diri a. 30 dola. Egal a 150 goud. Ou 150 goud li preske. Kon a ti sak 9 mamit lan vann 800 dola. Se li kont nou konnen lekol pral ou. Paske si nou ta rele anmwey nou pap gen moun kap pote nou sekou la li nou vin rete nou pran bal nou sou fon nou nou ret nou konsantre strès t nan kò nou nou konsantre ak tout moman lavi a bagay yo pa fasil pou nou menm jounen jodi a ki enkyetid ke w genyen pa rapò avèk dola kap monte epi machandiz yo chè. Enben se dola kap monte ki fè nou nan sitiyasyon sa wi. Moun nan ou ta gen moun ou ta anvi achte pou nou vann moun nan menm ta anvi vin fè nou vann pa gen mwayen. Ou gon mesaj a leta? Bon a chak fwa nou voye mesaj anyen pa janm fèt. Ak kè nou di pou leta fè yon jan pou nou mezanmi nou tout paka mouri menm jan nou preske mouri de fen wi se lite nou lite kòm yo di ayisyen se moun ki djanm ki kenbe. Esa fè nou la toujou. Bon mwen si w wè m la toujou se yon gras Bondye fè m avèk ti dlo sikre mwen paske yo di ti dlo sikre bagay ki kenbe moun le pli souvan se ti dlo sikre mwen bwè bon kounye a la bon si yon kay gen yon pakèt moun spageti ap vann 20 dola mezanmi glòs lwil ap vann prèske vann 15 dola si yon kay gen plizyè moun konbyen kòb pou ta fè menm se yon spageti ou pa ka fè yon spageti pou manje jis pou m ta di si w ta fè diri sòs pwa legim vyann a konbyen kòb pou ta fè l. Si yon kay gen kenpòt 5, 6, 7, 8, 9, 10 moun mezanmi, konbyen manje pou ta va achte? Doum diri 150 goud, doum sik 150 goud, ou pa ka achte anyen. Pwa, pwa preske vann 200 goud. Ti mamit lan wi, doum wi, ti mamit wi. E pa gwo gwo mamit la non, ti mamit lan wi, preske vann 200 goud. Mezanmi a ki kouraj. Pwoblèm yo pa dous pou nou. Ka rive nou vin nan mache a la nou pa abitye chita. Pa gen afè minis komès bay sa mouri ya chtel lajan kontan yo met kòd yo met e yo met mizyon nan bouch li poul pa pale kounya lontan lè bagay konn ap moute ou konn tande minis komès pase ap pale avèk machann bay sa yo pa achte bagay chè men kòman bagay yo men kòman bagay yo pa gen bagay sa ankò kounya e moun ki gen lajan kap pale kounya malerèz paka pale san li. Kote moun dlo glase yo? Si w pa gen 900 dola w pa achte sak fab la avan sa. 250 dola l te vann. Sak sik la te vann 230, kounya l pase a 750 dola. Mamit la vann 500 goud. Lè yon moun parèt devan w a 25 goud, ou oblije lè l mande w 25 goud sik ou di l non. Men konbyen bratlèt tig la vann 7 dola. Mwen di l 25 goud tig la pa anpil. Lè sa a, li di ou mèt bon mwen l. M oblije ba li l. Lè m ba li l, dè fwa m gen dwa ba li l, m tou ba l bratlèt la. Paske sa k fè sa, ti sa w ba li a pa ka fè anyen pou li. Lè sik la te desann nan, doum nan te vann 8 dola. Mamit la te vann 40 dola. Kounya mamit la pase a 500 goud. Leta pa gen anyen li regle pou nou. Lè pa gen leta ankò. E nou k leta ak tèt nou kounye a. Machann kounye a se pa machann ki pou mete tèt yo ansanm pou yo viv, pou nou konn sa n ap fè nou pa t ap viv menm. Nou pa t ap viv. Leta pa konnen ayisyen menm sou latè ditou. E gwo moun parèy yo yo konnen. Depi se malerèz ou ye leta pa konnen ou. Li pa konnen si w ap viv. Ou tande lekòl pral ouvri moun an, men jodi a gentan 17 out, lekòl pral ouvri an septanm. Ou poko gen inifòm, ou poko gen kaye, ou poko gen liv, ou poko gen soulye. Dèfwa ou gendwa gen kanè lèdikasyon ou poko al pran li. A ki sa timoun yo pral lekòl li menm? Si moun yo pa di yon mo pou nou, a ki sa yo pral lekòl? Timoun yo ap chita la ap pèdi yon ane lekòl? Se avèk malerèz mwen si m ta pran pale avè nou e dlo nou ta vide sou mwen men malerèzman m pap pale paske pale pa itil anyen pa gen moun kap tande. E ti Angelo sa manman mwen cheri konbyen l vann? A sa e pwodi Dominik e Dominiken kap sove nou nou pa gen anyen nan peyi nou li vann 3 dola 15 gou li te vann li te konn vann 3 pou 5 dola kounya on grenn vann 15 gou. Si e pat dominiken menm nou pat nan anyen menm. E ti gare sa la mouche konbyen li vann li la? 3 dola. Opa avan konbyen li te konn vann li? 5 goud. Tout se pwodi dominiken yo ye. Ou pa gen anyen lakay ou. Lakay ou e malfektè ou genyen moun kap tiye moun. Ou pa gen moun kap fè anyen lakay ou. Bay dam nan pran bagay mwen silvouplè. Pase non. Papa m te konn ap achte kès la. Mwen pa ka idantifye mwa, li te, mwen te konn peye l jiska 50 dola. Mwen pandan l kòmanse monte, monte, li vin rive a, kounye a la n ap peye l 180 dola, kès la. Oparavan konbyen w te konn achte li? Mwen te konn achte l 50 dola. Kòman lavi ye pou ou? Kòman aktivite ou ye nan mache a? Bon, jis, mwen achte l. Mwen vann li, si se 25 goud m ka fè, m fè 25 goud la, m viv de li.